Ki son prèv ki montre ke nou pa nan yon eta de dwa. M kwè yon lòt fwa ankò, li li ret anpil travay pou l fè toujou, paske akote de tout travay ke n fè deja yo, anben rejim phtk a li vin retounen n nan menm labou ke n te ye a. Jodi a, se te yon mach pasifik. e m te pwograme avèk lapolis o nivo Miyagwàn. Tout bagay pase nòmalman, nan fen mach la, lapolis te deside dispèse manifestasyon an. Manifestasyon fin dispèse, tout moun ap retounen lakay yo. Nou delegasyon ki te sòti Pòtoprens, avè nou dè etidyan, dè pwofesè tankou Mèt Edens Kadè, Mèt Pilat, ansanm de lòt kamarad ki la. Lè yo di nou yo nan komisarya a, mwen menm avèk Mèt Andre nou te desann pou n al mande liberasyon yo paske nou pa konnen yo fè oken bagay ki mal, yo pa fè krim, yo pa vòlè, yo pa nan anyen ki dwòl. Sèlman yo te vini nan mach pou yo te mande pou yo kaba kesyon represyon a, pou yo kanpe sou entimidasyon ki ap fèt sou pèp sib lan, pou yo respekte konstitisyon. Plan pou 7 fevriye 2021 pou Jovenel kite palè nasyonal pou pèmèt ke nou pran bay peyi a yon lòt direktiv e pou respekte konstitisyon an e respekte demokrasi an men lè mwen menm avèk Martelly te nan komisarya a Andre kòm avoka li tap fè demach yo li rele pakè li rele komisè gouvènman pou vin libere kamarad yo an men lè komisè gouvènman sa a vini li di. Sou lòd di prezidan de la repiblik li gen res li gen li gen lòd pou l arete m e li di m mwen ozare li di a m konnen ke se se ou te nan palman ansanm avèk Foukan Foukan se patwon politik li men li pa ka fè anyen pou mwen e se prezidan an ki ba l lòd la li pa vle pèdi djòb li fòk li egzekite lòd la m di misye bon si se Jovenel ki vle arete m pa gen pwoblèm men m ta renmen konnen e chèf dakizasyon an ki chaj yo rete kont mwen. Li di, Yo pa retni okenn chaj kont mwen, men sèlman li jwenn lòd prezidan de la repiblik pou li arete m, l ap arete m, li pa gen de chwa. E l mande direktè depatmantal la li menm, ke m te nan biwo l la, li di m arete direktè a, li obeyi avèk yon lòd manifèsteman ilegal ki sòti bò kote prezidan an, bò kote komisè gouvènman an, e kote m ap pale avè w la la, m an minote, mwen arete. E mwen map di e pèp ayisyen. Senatè Cassy, eske wap tande m? Senatè Cassy, ou toujou nan prizon oubyen ou lage? Non, m toujou minote, mwen nan komisarya a. Ou nan komisarya a, nan gadavu? E m nan, nan gad, nan, m gen enpresyon se devan avan pòs, e devan e chèf de pòs la ke m ye, paske yo poko ka jwenn chèf dakizasyon pou yo mete pou mwen, e sak fè yo poko ka voye m nan selil, paske yo pa gen. Se prezidan ki arete m men l pa di pou kisa. Ah bon, don e komisè gouvènman kòman yo rele l? Komisè gouvènman son swadizan Muscadin ki rele ki komisè gouvènman ki sòti Okay. E li li di w se lòd prezidan? Lòd prezidan e jiska prezan mwen mwen di vre m nan se o mwen m te ka alèz anben yo di yo poko gen oken dosye pou mwen yo pa konn ki chèf dakizasyon pou yo pote yo pa konn ki chaj pou yo ban mwen. E e e lòt moun yo te arete yo yo yo gentan mete yo nan selil? Non, jiska prezan ti mesye yo la, mwen ka di yo minote yo enpe patou nan komisarya a. E konbyen yo ye konsa senatè Cassy? Yo anviwon dizèn, yo anviwon dizèn. E se moun ki te soti Pòtoprens avan oubyen moun Miragwàn? Tout moun, pa egzanp lè w pran pwofesè Pilat, ou pran ekip non konsyan yo, Edens Cadet, sendikalis e pwofesè, ou pran yon pil lòt. Cadet tou? Wi egzakteman. Anhan e don don nou tout la nou nan komisarya miragwan nan. Nou tout nou nan komisarya miragwan nan e nou e pa konnen pou ki rezon ke yo mete n nan komisarya. E kote mèt andre michel? Anachi, mèt andre michel mèt andre michel tap fè moute desann pou l te kapab jwenn liberasyon e militan yo e kamarad yo paske mwen menm ka pa m nan se jovenel ki responsab li paske mèt andre pa ka fè anyen pou li. E se Jovenel kap di pou. Se arestasyon politik. Bon se Jovenel ki bay lòd fèl se arestasyon politik e paske pwobableman nou ap eksprime nou nap di sa nou pa vle e sa nou vle nou di fòk konstitisyon an respekte 7 fevriye 2021 fòk e Jovenel kite palè nasyonal. Men eske yo maltrete w senatè? Kwa? Yo maltrete w yo frape w? Non paske se te nan biwo e direksyon direksyon depatmantal la ke m te ye. Ke te an prezans de Mèt Andre, avoka m, epi avèk direktè depatmantal la, men m te kwè ke yo, fason yo te minote m nan, e te vrèman e pou mwen menm inadapte. Se minote dèyè oubyen devan? Dèyè yo te minote m. Donk de bra an dèyè? Bon se ki se. Men lot moun yo eske yo maltrete yo. E yo maltrete yo anpil lè yo te arete yo gen yo bay yo bay yo bay yo bay kout zam gen yo bay kalòt e vrèman gen ki blese e yo te vrèman maltrete yo. Sa fè anviwon 2 zèd tan depi yo arete yo? Wi sa fè anviwon pral nan 3 zèd tan depi yo arete yo. Men santimon eske ou kwè se yon lòd yap tann pou yo konn sa yap fè avèw? Jiska prezan m gen enpresyon ke se chak fwa komisè a vini nan komisarya a, li bay yon lòd. Men l ap vini petèt lè l jwenn lòd di palè nasyonal de Jovenel. Men sa se komisè, komisè gouvènman oubyen komisè polis la? Komisè gouvènman an. Ok. Komisè gouvènman an e mwen m ap tann yo pote chaj ke y ap retire kont mwen. M panse se palè nasyonal k ap envante yon chaj la kounya, yon chèf dakizasyon. Kòm mwen menm se yon batay ke map fè, batay demokratik, se avèk sèvo m, se avèk lapawòl, avèk lalwa e ke ki se m te ka di w se avè yo m goumen, se yo ki bò kote m, se yo ki bousòl mwen, anben map kontinye kenbe yo. Dayè pouvwa sa a fè 10 an lap chèche atenn imaj mwen sou rezo sosyo tout kote, li fè tout sa w konnen k genyen, moute dosye, fo dosye nan rezo sosyo men jamè vini avèk yon ti moso papye Alo? Ki jan anbyans lan ye Lwijèn? Non, anfèt, nou ka di w gen anpil moun ki mache devan komisarya a, men ou konnen, polis yo rete an bandisyon, moun yo pa ka pwoche. Men kòm gen yon dizèn moun yo arete, anfèt, nou pa t fè ou tande vwa yo. Malerezman, polisye yo di yo gen lòd pou yo pa kite nou kontinye rete anndan komisarya a, nou oblije kite komisarya a. Wè, anfèt, nou konnen ou se nèg k ap milite anpil nan kesyon mouvman leve kanpe yo sou Kiskeya, kòman ou menm w konprann arestasyon Nenel Cassy a? Bon, nòmalman, ou konnen, Nan kesyon represyon politik la, prezidan mentan avèk lòt tchoul li yo donk chwazi pou fè nenpòt bagay, depi pa prelo, pou fè nenpòt bagay sou kesyon nan sou sèn politik la. Donk nou menm etan jèn avoka, etan moun k ap milite politikman, donk nou menm nou deplore, nou deplore sa k pase a e nou mande pou ke mesye yo libere Nenel Cassy imedyatman. du President de la Republique en personne pandan ke l ap pale nan biwo direktè depatemantal la pou l wè nan ki mezi ke l kapab an kèlke sòt libere kèlke militan politik de la etan e pou ou wè ke komisè gouvènman Muscadin san fwa ni lwa idi Avèk Direktè Depatmantal la, o zòd di Komisè, o zòd di Prezidan de la Repiblik, Nenel Cassy, li arete. E de fèt, yo arete li. Mwen menm kòm avoka, Mèt Sigino Blondy, avoka o Bawo de Miragwàn, nou la pou n fè tout sa lalwa mande pou nou fè. E batay la li pa redui sèlman avèk yon senp komisè gouvèneman ki yon enstriman.